Ti lapli kap dirije gran ravin medam e mesye avek yon lot enben gwo koure nan baz kokorat ki pa gen ras enben lapolis ki yo menm fè gwo kout filè sa kote yo mete ti lapli nan kalkile enben gwo solda sa misye anba kod pou kwen ap pale la andan dcpj medam e mesye enben ti lapli nou konnen ki li menm enben toujou di sal ye a toujou doul nan kidnapin li nan vòlòl nan tout bagay ebyen jodia la a lapolis ki arive ebyen mete sòlda baz ti lapli sa anba kòd ti lapli gen pwoblèm misye panike nan moman menm nap pale la a ebyen nan dosye ensekirite a toujou nan sous matla mèdam e mesye sa nou wè nou paka pale sa nou tande n pa gen zòrèy tèlman ebyen bogi ak jeff nan kanaran Nèg yo anvayi sous matla lafito medam e mesye humm anpil moun anpil moun mouri anpil ti bebe pèdi lavi menm ti bebe pa epanye nan atak gang vòlò kriminèl sa yo ap fè sou popilasyon an menm ti bebe pa epanye wap kouri pou rivyè wal tonbe nan lanmè kidonk moun sa yo ki pèdi lavi yo la a yap kouri pou yo wè kòman yo ta ka chape anba kout zam bandi epi se lanmò yal pran ankò enben on manman ki li menm tonbe nan lanmè plis pase 5 timoun mouri Yon lepè ak dlo nan zye kap di kòman enben li paka kenbe kòl li paka konsole li pèdi tout fanmil nan lanmè nan atak sa ke gang yo menm fè kote yo arive boule moun yo mete tout moun deyò lakay yo medam e mesye enben nan lafito nan sous matla bagay yo pa dous menm nan kabarè se manman pitit mare vant se bandi gang vòlò kriminèl kap dirije peyi sa pagen leta Peyi sa a pa genyen, enben, okin otorite, enben, ki yo menm la pou bay popilasyon an sekirite, yo tout ap fè lajan, yo tout ap byen manje, byen dòmi, alòske pèp la li menm lage de bra balan, yo pa gen sekou, yo pa gen ki moun pou yo rele. Mwen pral envite w gen detay nan videyo sa a, medam e mesye, kite kòmantè w anba videyo a, wa di n ki kote w ap swiv nou e èske ou abòne avèk chanèl sa a deja, n ap tounen. nou evidaman epi nou pral antre dirèkteman dan laktyalite medam mesye byen ke aprè ke nou aprann sipozeman lamò de ti makak ebyen nou wè ke lapolis bò kote pa yo ta di ke semèn sa se tan si ou ta di mesye yo motive motive ebyen wi medam mesye bòn bòn bòn nouvèl ebyen nap rive nap rive lantman men siman Nap rive medam mesye. Bravo a la police kote ke nou aprann yon bwa dwat ti lapli nou wè depi kèk tan mesye sa kache nan kokil depi kèk tan nou wèl pa pale yon fason poul kontinye fè kidnapping ebyen wi youn nan sèvo youn nan pwòch ti lapli ebyen ki te konn ap kanpe nan zafè kidnapping ebyen jwenn arestasyon evidaman nou pral baw plis detay paske kanmenm jan de arestasyon sa yo li enpòtan Men apre arestasyon an lapolis bay pèp la pou bay pèp la poul fè sal gen pou fè a. Epi odela de sa medam mesye ebyen nan menm kad arestasyon nou aprann bò kote lapolis egalman yon gwo manb nan baz kokorat san ras egalman ki jwenn arestasyon l ankò nou pral touche sa evidaman gen plizyè aktyalite ou sou vibrasyon pozitif lan nap salye tout zanmi kap tande nou la Pradel depi senmak nap salye w frè m kòman nèg ye. E bonswa bonjou nou salye tout zanmi son plezi pou nou nou kapab enfòme nou ebyen de esak sanse ap domine aktyalite a ebyen nap di w e youn nan enfòmasyon sanse ap domine aktyalite a malgre ke nou poko janm ka konfime a san pou san e kote ke gen de rimè ki ta sikile kote yo ta di ke ti makak li menm te blese pa bal ebyen pandan operasyon polisyè miskle ki te fèt pa plizyè inite spesyalize kote ke Te gen swat, udmo, e byen chèf gang ti makak ensi koni, daprè enfòmasyon yo ta di ke e li menm li ta sikonbe a sèt blese, se sa ke on sous e polisyè li menm li ta e fè konpran ke fè konnen. E byen se Puissant Caïd e byen ki e li menm li ta di ke mete fen a lavi de plizyè sitwayen pezib e ki abite nan zòn nan. Ebyen gen anpil moun ki di ke si se vre misye ta mouri yo ta felisite lapolis nasyonal ki te reyalize yon ekselan travay e se sou kou sa popilasyon an apre tann avèk enpasyans lafen di rèn de plizyè lòt kriminèl notwa nan peyi a. Ebyen pou jis kounya se ta sanble ke anpil moun yo menm yo sanble ap di paske nou poko janm ka genyen e foto oubyen de prèv malgre ke gen anpil moun ki di ke e lè kounya ou rele e bandi a li menm ebyen ou pa kapab jwenn chèf gang e ki rele ti makak la ebyen sou telefòn li ebyen se Izo alyas e mas mikwòb e sa ke moun yo ta di e ke wap jwenn ki pran apèl la ebyen gang e sal vilaj la ap pran swen ebyen genyen enfòmasyon ta fè konprann ke 30. Se 39 39 62 56 gen anpil moun ki di ke yo eseye rele Pradel Pradel tande tande ann eseye rele ann eseye rele nou se moun afè bon TV Pradel ann eseye rele ann pran yon ti tan talè nan nimewo an nou pral eseye rele pou nou wè si nap jwenn ti makak medam mesye plita Pradel nou pral eseye wè si nap jwenn li nap wè si se Izo kap reponn paske ou pa jann konnen nou pral eseye rele kanmenm talè Pradel. Wi frè pam. Wi jan ke nou diw li ou kapab rele nan 39 39 62 56 ebyen depi ke w rele se nimewo ti makak ebyen w pa gen ni se gang ni izo e se li menm ki arete frape la daprè sa anpil moun yo menm yo ta te di ebyen nap Enfòmasyon sa a pral kapab fete ebyen si ke bandi sa li menm li ta arive mouri ebyen jan ke anpil moun yo menm yo sanse aprann li men pou jis kounye a paske nou konnen ke bandi yo yo gen plan yo yo gen strateji ebyen yo gen dwa fè ti makak gen dwa pran bal vre ou pran kach yon kote pou yo di l pa pale ebyen kite moun ap pale epi yon granm maten ou pase ou tande ke men e bandi a li menm li sanse ap pale ebyen gen anpil moun ki yo menm yo sou dout. Paske poko janm gen prèv pou ta di ke eske se vre ke bandi sa li menm li arive pèdi lavi li. N ap kontinye nan menm kad enfòmasyon yo e menm sa se ap domine aktyalite a. N ap toujou rete nan menm kad arestasyon ke lapolis li menm ki sanse ap fè la kote ke. Genyen yon bra dwat e byen ti lapli e ke lapolis nasyonal dayiti li menm li arive konfime ke yo arete e byen e bandi sa a ki yo menm ki ap fè lapli e le bo tan e byen dapre responsab yo o nivo de e lapolis ki e fè dènye tan Ebyen yap eseye e travay la pou yo menm yo wè si yo te kapab mete la pat ebyen sou bandi yo ebyen se anba dwat ti lapli ki pou arive entè se entè e e entèpele on chan mas ebyen si ke e Jimmy e ou kapab montre nou yo nap gade poun wè e foto misye epi nap wè. machin ke li menm li genyen e ben lap di ke se yon bon kou ke la polis nasyonal dayiti li menm li arive fè e ben lè ke li pran e chèf e gang sa kote ke li menm se yon bon pwòch e ben e ben e di lap li e ben ann eseye gade e pi nap ouve e pou nou menm nou kapab wè kòman ke misye li menm li rele e jan ke nou gade li. M panse ke Jimmy wap eseye ouvel e ouvè foto a ebyen pou wè pou wè li menm se li menm li te gen yon Toyota Rav4 e vert ebyen m panse ke se yon porsche ebyen e ti lapli ke yo arive entèpele se nan zòn channmas ke lapolis li menm li arive e mete lapat sou li se yon gwo kout filè ankò ke lapolis nasyonal dayiti li menm li fèl. Nap jis repran nap jis repran nimewo telefòn nan mwen gen plizyè oditè ki ap ekri nou la e ki ap mande nou nimewo telefòn nan mesye atansyon pridan hein pridan pa bliye ke nou menm nou menm m pa kwèl nesesè pou nou ta menm mete nimewo telefòn nan sou ekran pa bliye vòlè sa yo e lè w rele yo konsa yo pral yo pral yo pral yo pral gen kontak nimewo telefòn ou yo kapab rele w back Donk panse a sa, nou menm telefòn mwen se yon telefòn ki piblik, se yon telefòn tout moun genyen l, ou konprann? Donk m pa ta renmen mete telefòn nan sou ekran Pradel pou kòmsi pou se lòt moun ki kirye ki pral rese rele. Vwala. Pou evite pwoblèm, evite pwoblèm. Wi, lesansyèl nan. Eben se youn nan bra dwat eben sil aple eben sil ap gade foto eben bandi sa yo arive arete la eben misye li menm ki ap reponn kesyon e lajistis yo e dcpj eben jiskaske misye li menm li arive e bay plis detay eben pase ke son bon zòn la ke lapolis li menm li pran e bravo ansanm avèk lapolis paske kisa Pèsonn ki di maka ke nèg ki sa mouri se yon dan paske Jacquie li menm li al poste ou konnen ke e nèg yo nan kad e bon moun ke yap pran ebyen yap jwenn de medsen kanmenm yo pran ebyen pou yo menm yo kapab fè yo arive e konsilte ebyen bandi yo lè ke yo pran nou. Nap retounen nan menm kad dosye a nap di w ke gen yon bra dwat ebyen ti lapli yo arive pran. e channmas ke yo arive e pran ni ti inosanse ap gade e pou nou wè se Florestal Jude se youn nan e bra dwat chèf gang ti lapli ann fè moun yo gade e foto e mesye a paske nou konnen ke moun sa yo gen fanmi yo yo gen anpil moun e nan peyi etranje yo pat menm konnen eske e fanmi sa yo te nan. Fon ti deplase sinyal lan. Voilà. Wi si si a la se menm o nivo de menm o nivo de entèyè sa tou se prèske menm bagay la tou se ke an eseye fè moun yo gade l pou yo gade pou yo wè ebyen se flo e forestal se pa flo non se forestal jude ebyen se youn nan bra dwat chèf gang tilapli ann gade li. Epi nou menm nou gen dwa bay opinyon nou, gen de fanmi tou ki gen dwa a bay kouzen nan, bay frè nan, ann eseye gade. Vwala, epi an menm tan tou, n a eskize nou lè nou mete imaj sa yo medam mesye, m konnen li gen dwa yon chòk pou nou, paske m konnen gen anpil nan nou k ap fè efò, gen anpil nan nou ki ap voye lajan bay fanmi e an voulan ede, epi lè nou wè nou mete imaj yo, se poutèt sa nou trè pridan avèk seri de imaj ke n ap mete pou nou konfime nou ke se moun nan, epi sensèman pafwa. Si nou ta mete yon imaj pa erè, n ap eskize nou evidaman, paske pafwa ou konnen, sitou lè w mete non yon moun, konn gen apeprè 10 non moun nan ki kòm si 10 moun ki diferan. Pafwa l konn yon ti jan difisil, epi pafwa menm lè nou mete yon imaj, pafwa erè a pa soti kote nou non, pafwa se bò kote lapolis menm ki mete imaj la, a se moman la nou fè konfyans, jan w ap gade la sou ekran, Ebyen logo lapolis se yo menm ki sòti foto a ebyen de la nou menm nou aplike donk men nan ka sa se bèl ebyen endividi sa nap gade la ki anba kòd nap mande lapolis silvouplè manyen misye pou nou manyen l pou nou pase jan nap gade la depi sou fòm zye l depi sou bwa nen l ebyen ou wè l sanble yon malfektè vrèman lapolis manyen l pou nou silvouplè wi pradèl nap avanse. Si lapolis ap manyen l pou ou kanmenm, ebyen n ap avanse nan kad enfòmasyon yo ki sòti apre domine aktyalite a, ebyen nou prale o nivo de bandi yo ki ap kidnape anpil moun, ebyen enfòmasyon ki fè konprann ke bandi yo yo menm gen otaj ki desede yo antere yo, se bandi yo ki arive antere yo, gen anpil Endividi ame ki se manb baz Gran Grif ki ap opere nan premyè seksyon kominal Tirivye Latibonit ebyen yo antere yo nan simitye Segui ebyen anpil moun ki sekestre ki yo menm yo mouri akoz move tretman yo sibi de la pa de ravisè yo ebyen an rezon di fèt ke pwòch yo yo menm yo pa an mezi pou yo peye ranson egzije an echanj de lè liberasyon. Ebyen otaj tiye pa 2 ravisè yo jete yo nan dlo latibonit e genyen tou ki abòne abandone sou lye krim nan ebyen selon on sous ke n ka fè konfyans ebyen pratik sa ki itilize pou la premyè fwa ebyen pa lè bandi ki ap opere nan palmis ki kote ke yo krible e 2 bal 4 moun don lè fami nete pas an mezi de peye le montan egzije. Ebyen se dènye li fè apèl avèk otorite polisyen yo pou yo aji vit pou evite repwodiksyon sa nan peyi Dayiti patikilyèman nan Bartibonite de la Genocide ki konye Rwanda ebyen notons ke peyizan nan vale Latibonite yo menm yo ap si ebyen demen respektiv yo ebyen jan ke Gabriel Lormon li menm li sot pale la mpanse ke bon si li menm li pa.